Lè m vin depi a, m pa t janm achte manje nan menm achan w. Gen ban kote si m ta gen yon bagay, m al kite l. Ou di lè w jwenn, kiyès ki konn ba ou? Moun legliz la, Bondye k ban mwen, Jezi k ban mwen. Moun ki vin legliz la? Wi. Men ki bò w abite menm? La devan sakre a m abite. Ki bò? La devan sakre a m abite. La devan sakre kè a? Wi. Men nou konnen lap yap tonbe anpil sè de neto sa yo men koman nou fè pou nou wè. Nou chèche yon bout galeri nou pa wè apre lapli al pran lari. Nou chèche yon bout galeri men kote fanmi yo. Aton menm si ou gen bagay sa nan men w lan ou paka di ou gen bon fanmi non kounye. Menm si wè gen bon Menm si wè nou gen bagay sa nan men nou an Nou pa ka di kon Nou pa ka di se bon fanmi nou gen Ou pa gen pitit? M gen pitit mesye pa ka fè anyen Bon moun pa ka vin travay pou ede Anmweyy pa yon bon travay moun ka ede Oh oh Bibi Moun nan ap lave yon ti bouda mache Pandan ou chita devan legliz la ou di w gen anpil tan Epi lè fini pi ta leta leta. Bondye pap janm di pou yo pa ta. Kèk timoun nan menm fanmi vwa yo nan menm yap pwan lapli nan menm yap pwan solèy yap pwan sere mwen menm se mwen sèlman kap dòmi nan lari a pou kont mwen. Kote ou te rete? Mwen mte rete delma 2 delma 2 bandi delma 2 te vin metem deyò mvin Men ki ane nan ki ane? Ah mpaka chanje pase mgen anpil tan bò isi a yo metem deyò se la map vin dòmi e la mdòmi atè a la. Sa vle di. Pandan nou devan lopital la la, eske nou konn wè otorite, gran dirijan k ap antre nan lopital la la, e yo pa janm voye je gade nou? Nou konn wè yo, san li pase apre sa yo sòti ale. Mèsi, kisa w ap mande leta? M oblije ret kouche yon plas pase genyen lè m rete lestomak la se bat lap bat mwen se konsa m rete depi ou wè lap bat mwen m konn ap bwè konprime yo konprime yo menm pa fè m byen e tout moun konn ap kouri dèyè m yo di a me al kay manman w la aplè m di nan m pa pwale nan si m ale se twòp travay m pral bay ou fè laplè nan toujou fò ta gen kòb nan men w pou al laplè nan m oblije rete bwè kote w wè m ye la se kon e jus jesio m pral bwè midi. Li ap mwen m vin sot sen bò sen chal m sòti kafou chak jou m vin mande la pou m ti 5 goud ti 10 goud pou m viv avèk 4 timoun nan menm e ka yon moun mwen dòmi si m pa jwenn kòb la pa gen yon moun ki ban mwen se machann yo la pou m mande pou yo ban m yon ti kob poum ka achte yon bagay mal bay timoun yo ti gason an nan prizon li di konsa yo pa bal dlo poul benyen yon galon dlo pou yo fè 2 jou yo espre figou kote yo kote yo manje a e la yo twalèt yo pa mete yo deyò pou yo pran lè grangou ap tiyel lèl resi relem nan nimewo telefòn nan men majò yo li di se maril mare lestomak li avèk yon mayo li paka pale grangou grangou mwen m gon tansyon kap bat mwen m gen. strès lè l di m sa m pa ka dòmi nan nwit menm si m te jwenn yon pen pou m manje m pa ka manje l fò m jwenn pou m bay timoun yo m rete grangou nan pot manje ba li m tonbe ponyèt mwen te kase men ponyèt sa l poko menm fin pran byen menm m gen anpil pwoblèm men men sandal nan pye m a epeng m tache li m ap mache toutouni m pa gen anyen ditou m pa gen pèsonn sèl jezi sèl jezi sèlman m gen. avèk moun kap fèm zèv m mande pou nou pou nou fèm fèm favè pou nou banm yon bagay paske m pa gen anyen ditou. Di nou non kisa ki koz pitit ou a nan prizon. Yon fi l te jwenn nan lari kounya la li pran fi a lal pran matant li avèl lèl rive matant la di konsa ke li pa responsab li e pou lal di manman l sa e jiska koum rete kounya l pran fi a lal anfème kay koridò bas ya ba li epi pandan l nan koridò bas ya li genlè soti lèl vini jwenn gason andedan kay la kounya la fi a joure manman l lèfini. Depi lè pitit la nan prizon an m konn pran ak de nesans li m vin mande m vin chita bò legliz la map mande medam yo di m epa pwoblèm ou genyen vre bon men se bay yap bay m pat konn bagay mande la m vin mande yo banm ti kafe m metel nan boutèy yo banm ti manje m pran youn pou mwen youn pou mal separe bay timoun yo gen de lè lapli pam nan. Dlo pran grenn sandal nan pye m. M ap mache m pa konn kijan m ye, m santi m dezole, m santi m pa gen fòs, m pa gen pèsonn moun, se sèl Jezi ki gen la. Chak jou m sot kafou m vin la. Kòman w fè pase Matisan lan? Bon, gen de lè m mande chofè yo woulib, lè yo vin mete m la, lè m prale m pa gen, medam yo konn ban mwen kotize yo ban mwen m peye machin. Se konsa, gen de lè ou pa ka pase anba Matisan ou pase anlè, lè w pase anlè, m konn sot la 3 zè, li 9 è, 10 è. Sa manyenm sot lopital moun pase m vin chita bò legliz la la se pa anyen gen moun nou konnen yo andwa rive la yo pran fi yo pran figi nou yo pran foto nou yo yo di nou pakèt bagay men sa yap fè pou nou lò fini yo pa wè nou dan la priyè. Ou di ou pa moun isi men ki kote ou soti? Mwen menm? Wi. M soti sou Leyogàn. Men sak mennen w isi? Afè m di pa bon. Mwen malad, m bezwen kòb pou m pou m chaje trètman. Èske w gen pitit? Mwen malad anba kè. Èske w gen pitit? Wi m gen pitit. Kote kote yo ye? Yo andeyo. Kisa timoun sa yo fè pou yo viv? Kisa y aprann? Gen sa ki lekòl, gen sa se latè yo travay. O nèm Jezi. Men konbyen tan w gen depi w nan pòtoprens lan? Devan sakre kè a la? Abe moun ki jourel yal bal madichon mwen m pa konn si jourel m pa konn sil ba yo madichon paske gen moun ki mal lelve tankou granmoun sa son granmoun ki mal lelve anpil anpil ou menm ou son premye wi son granmoun ki mal lelve anpil ou son premye ou andwa pale avèl li di w ki nenpòt mo premye se ou men depi w la pè a pa janm fè move jan avè w non mwen menm li pa fè move jan. Men kanmenm devan nou otomatikman nou devan legliz la, m panse ke pè a te ka ap voye je gade nou. Non li pa li pa voye je sou nou. Li pa Misye kisa w ta renmen otorite konsène yo fè? Anben kisa nou ta renmen tankou la si nou gen yon bagay n ap mete l nan men nou. Si nou ta kapab nou pa di si nou ta kapab non nou ta kapab fè ti komès. Non pa w? Christiane. Lèm de rayi latè. Move tan pase, li pran sam plante a yo. Solèy an dwa tonbe, l cheche sam plan fèm, sam fè a yo.